Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon anpil dosye nan peyi dayiti omwen yon moun mouri 3 lòt blese. Alò, se sa ki anrejistre nan kad yon atak samdi 30 oktòb 2021 an nan kolèj Sen Lwi de Bourdon nan Pòtoprens. Endividi ame touye pa bal yon endividi nan antre batiman kolèj Sen Lwi de Bourdon nan mitan jounen samdi 31 oktòb la. Viktim nan idantifye kòm yon ajan sekirite nan etablisman skolè sila. Nan kad atak sila, genyen 2 paran ak yon ekolyè ki touche nan pye. Daprè enfòmasyon yo, fò n di blese yo ap resevwa swen nan lopital pou kwè li la. On peut parler de braquage raté. Brakaj rate ki fèt nan Collège Saint Louis de Bourdon samdi 30 oktòb kote nèg ame blese anviwon 3 moun e touye yon lòt Yon elèv nan etablisman skolè sila ki fè pati moun ki blese yo, malfra yo gen tan pou chape poul yo daprè sa moun ki sou plas fè konnen. Byen bonè nan aprè midi samdi a, bandi ame tante brake yon sitwayen devan lokal kolèj Sen Lwi Bourdon e aprè yo pran lafuit. Sitwayen sa li menm ki vize pa bò kote kriminèl yo, Ebyen yo touye l pa bal, li mouri kelke minit pli ta e pandan li te ale lopital. Omwen yon elèv nan etablisman skolè sila blese nan kad dram sila epi tou yon ajan de sekirite toujou daprè temwen yo lapolis nasyonal kontakte sou kesyon sila pa genyen twòp enfòmasyon pou kapab bay pa rapò ak dosye sila se tris. Ensekirite dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Ensekirite pasi pala, sa vle di pwoblèm nan tout peyi a, pwoblèm nan Pòtoprens, sa vle di ben yon moun ki nan Pòtoprens, janm toujou di li, un maksimòm de prekosyon paske bagay la difisil. Antouka mezanmi fòk nou di ke chak jou ki jou se toujou de movèz nouvèl pou peyi Dayiti, bagay yo vrèman trist. Yon vwalye ki asire transpò marigo An Sapitre, nan departeman du Sud-Est, li fè nofraj nan lannwit 29 pou louvri 30 oktòb 2021, nan zòn lanmè Bèlans ak Marigo, alòske li te gen anpil machandiz, li te vrèman sirchaje, e se nan moman sa a m ta kapab di nofraj la li rive. Ansyen kandida a la deputasyon pou sikonskripsyon Marigo, Dieudonné Lherisson, di li choke lè li aprann nouvèl nofraj bato Eklezyas ki asire transpò Oubyen trajè Marigot en chapitre e se yon dram anplis daprè sa li fè konnen. Prezidan pati Planspa a estime ke otorite konsène yo dwe tire leson yon mannyè pou kapab modènize sektè maritim nan pandan li voye senpati li bay tout fanmi viktim yo. Fòk nou di ke Premye Minis Ariel Henry di li atriste pa rapò ak desè omwen 19 moun. Nan nofraj bato sa ki asire trajè an sapitre Marigo, li fè konnen ak fanmi viktim yo gouvènman an toujou rete bò kote yo, gouvènman an la pou kapab pote yo le bra. Hum! Se triste nouvèl pou peyi Dayiti, se dur. Men antouka fòk nou di ke mesye sa yo kap kondwi bato sa yo fòk nou pran anpil prekosyon paske daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou fòk nou di yo ebyen Bato Eklezyas lan ki gen kapitèn li Ti Jesner, ebyen daprè yon moun ki t ap pale, li aprann ke bato sa a koule vè 2 zè 40 akoz bato a te pote twòp chaj. Se sa yo rele surcharge. Li te. Genyen 300 sak siman ak 6 doum gaz. Kapitèn nan fè tout mannèv pou ta kapab devye katastwòf sila men an ven. Donk fòk nou di ke mesye antouka lè nap pran lanmè a un maximum de prekosyon paske chak vi kont. Nan enfòmasyon nou jwenn dabò, bato sa se yon bato ki rele Ecclesias, enben li ranmase dlo. epi li koule li koule nan gwo sprint e deja e otorite Semaná yo deja rekipere 8 kadav e 8 kadav sa yo selon responsab e Semaná enben deja gen 4 fanm gen 3 gason gen yon timoun ki gen antre 3 lane nou ansanm avèk responsab Semaná e la nap gade vrèman e nou wè kadav ki atè men yonn nan sa ki e ki genyen Jean Bonard se ke gen difikilte. Responsab komisarya Marigo a li la, e gen Semad a li la, men pa gen jij de pè. Kadav yo, se paran yo, otomatikman yo idantifye kadav la, yo ale avèk li, e responsab Semad a yo, yo prezan, y ap fè dilijans pa yo, men sitiyasyon li parèt trè konplike, pske pa bliye jodi a nan Marigo, se jou pò a li fonksyonèl, kote anpil moun yo prezan. E se la e konsa kadav ap rantre, lòt moun ap fè dilijans pou chèche lavi yo, enben se konsa sitiyasyon an ye. N ap apwoche responsab Semanah e li menm li pral bay plis detay pa rapò a sa pandan n ap gade kadav ki bò lanmè a e kote e fanmi kadav sa yo pwobableman poko rive e se sa k fè kadav sa yo la toujou paske gen difikilte pou jwenn jij de pè pa le fèt ke pa gen gaz e jij de pè a pwobableman Nou poko gen enfòmasyon ki kote l ye, èske l te nan andwa li pa ka rive, men jiska minit n ap pale a, nou poko gen chans pou rankontre l e se sa nou jwenn sou teren an. Mesye bonjou, ou sou Karayib, ou se kiyès? Se Vito Jisans, responsab Semana. E se mesye Vito Jisans, ou se responsab Semana. Kisa ki rive pa rapò a dram sa e sou lanmè Anse a Pit Marigo a? Bon, dram sa se yon dram ki trajik anpil. Kounye a gen anpil kriye bò lanmè a. Se vè 3 zè di maten yon gason ki sot de San Sapit ki rive nan pò a e di nou gen yon aksidan. Imedyatman gen aksidan nou detache kèlk piyaj pou n ale kominike avèk moun yo. Lè nou rive vrèman nou wè se bato Eklezyas ki kapitèn li mèt bato a rele Jesten Anbwaz ki fè aksidan an. Daprè nou menm bato a gen twò sou chaje. Ba dwa de bousti mò epi l voye yon pakèt bagay avè l. Aktyèlman la nou gentan gen 8 mò la, nou ekipe de 20 moun ki gentan al pran swen, gen yon ki nan lopital la yo tou mouri. Jiska prezan la yo rele m la kounye a m resevwa yon kout fil la nou gen sou ladyo moun nou gen 5 mò nan lanmè a la e dilijans gaz ou konn nou gen pwoblèm gaz la e dilijans gaz tou m ap fè la pou nou gentan al pran mò yo vin atè la. Alò e pa rapò ak sa nou menm nan Chemana eske moun sa yo te gen sovtaj, te gen materyèl? Men tan moun yo pote, mwen yo voye l Marigo, lè l rive Marigo, mwen kantite moun yo vote. Alò enfòmasyon n jwenn, kadav yo pa gen konsta ki fèt, èske se sa l ye? Bon, nou avèk lapolis la rive maten ansanm avèk mwen, jiskaprezan nou poko ka jwenn jij de pè. Paske ou konnen moun yo sou tansyon la, imedyatman kadav la rive atè, se kadav yo li yo pran y ale san konsta paske nou pa gen jij de pè la, nou pa konnen pwoblèm grav ki genyen, jij de pè a poko ka rive. Valla Jean Bonnat e se reskonsab Semana nan Marigo, se avèk li nou t ap pale la, ki deja di nou. E genyen 20 moun yo rekipere, se moun ki se reskape. Genyen 8 kadav yo deja wè avèk je yo. Men nan enfòmasyon li di li jwenn, genyen ta genyen ta gen 5 lòt moun ki mouri ki nan dlo yo poko jwenn. E yo li pa gen kantite moun ki te nan bato a paske li fèy de wout la poko rive anba je l. Se responsab nan nivo Ansapit ki ta dwe ba yo enfòmasyon pou konnen. Kisa e ki konbyen moun ki te abò bato sa? E selon responsab Seman nan, se yon bato ki tap transpòte e te gen siman, te gen anpil lòt machandiz ladan avèk moun. Vwala se sa nou deja resevwa, nou deja rekèyi sou teren an pa rapò a enfòmasyon sila. Alò, bon m panse w di tout bagay wi, m pa konn si gen kèk bagay ki echape m petèt. Ou di m bato a tap soti Anse-à-Pitre, li te prale kibò? Marigot non? Wi li tap vini sou pò marigo pa bliye jodia se Men men a ki distans de pò a. Fonksyonèl e men men bato yo swa yap soti e marigo oubyen yap sot ansapit pou vini sou pò marigo a ki se yonn nan pò ki vrèman fonksyonèl. A a ki a ki distans de pò a ke l fè nofraj e e yo tap pale de posiblite de chaloup. Nou pa gen li nan nivo ofisyèl men e se selon sa e responsab Semanah li presize sè ke. Bato a fè nofraj la nan nivo Gros Point. Gros Point lan se avan ou rive nan Blòk Marigot. Ou pa ka evalye l, sa vle di distans lan? Li te prèske rive? M ap gade si m te jwenn responsab Semarna paske. Non, non, non, pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Se ke. Se li ki konnen responsab. Se li ki gen rapò. E sa ki gen rapò ak teksa. Alò. E konbyen m pase yo? Pa gen. Ok, vi kilomèt nan Capital Marigot. Soti an Chapit pou rive Marigot 15 kilomèt e plis. E plis pa elè bato a fè aksidan, li kapab 15. 15 kilomèt pou yo al Ayiti, kare gwòs wout lan. Alò vwala Jean Bonas se anviwon 15 kilomèt e soti nan gwòs pwent lan pou ta rive sou pò Marigot a. Enben. Bato sa li fè nofraj. Alò selon responsab la, se yon bato ki pote non Eklezyas, se dlo ki rantre ladan e palaswit li fè nofraj. Men li di tou, pwobableman se te twòp e. Li surchaje? Bon, pwobableman, pwobableman. Antouka, e li e bon, m pa konnen rezon ki fè nou pèdi kontak la. M konnen gen pwoblèm gaz men m pa konnen gen pwoblèm minit non sa w wè se pwoblèm gaz mwen konnen ban m eseye retabli kontak avèk Eli Eli rapidman wi mèsi Colson mèsi Eli ou deja anliy pa vre? Alò gen yon gwo moun la ki te di ki a. Moun ki te nan bato a ki aparamman son reskape di nou kòman sa fèt menm? Monchè frè mwen, nou soti depi Ansaplip donk bato a te chaje, sichaje. Donk m te di mèt bato a dizon retire enpe chaj ki nan bato a alòske m te akonpanye madanm mwen avèk yon fiyèl li. Misye te refize, misye te refize tande m. Alòske bato a te chaje anpil byensi epi lè nou derape pou Maygo donk. Tout kòt la map di misye retire moun ke misye pa fè sa. Lè nou rive Bèlans ki se dènye kòt ke nou pral jwenn, m di misye rantre Bèlans yo paske Gosfrèd trè frajil. Misye di li menm ke li se Maygo ke li pral a bato l. Donk m kontinye m prale. Lè n rive Gosfrèd epi bato a te sichaje anpil e li bato koule. Mwen menm m te nan bato a akonpanye madanm mwen avèk yon lòt fiyèl madanm mwen bon. M sove madanm nan, m sove tou yon dam ki te di mwen e akonpanye li e alòske m pa al bakòp mwen m te ede l kanmenm mwen menm se Jòj Kola, madanm mwen se Mari Lisèn Baro Kola donk se moun ke m panse ke nou konnen e gen moun ki konnen nou sitou mesye Elreveyis donk se konsa. Men kisa yo menm ki te nan bato a? Bato a pote anviwon 450 sak siman. Li pote pou mwen menm sèlman 146 doum gaz. E dodanplis li pote lòt bagay ankò. Ki gaz li pote? De gaz, de gazolin ki mache a Ansapit pou m transpòte a Marigo a Lotipip pou m kapab sèvi, met nan machin mwen paske nou menm tou fòk nou fonksyone. Bon, peyi a bloke, dizon ke nou achte gaz la anlè a pou nou kapab. Kòman w sove ou menm? Monchè, mwen sove nòmalman, m fè madanm mwen. M kenbe madanm mwen nan men goch, m fè l soutni yon ti doum ki te devan l lan, mwen menm ke m kenbe yon lòt dam ki te vin sove l, epi mwen menm m pa t gen anyen nan men mwen, m kenbe madanm mwen nan men goch, m kenbe lòt dam lan rete nan men dwat, bon, e kanmenm Bondye montre nou eksperyans ke nou fè jiskaske nou soti. Alò la yo pale de 8 mò selon responsab Semanah a, ou menm avèk Joe se ki konbe w te wè? Anviwon anviwon 200 moun te mouri te nan bato sa, m pran responsabilite m pou m di sa, moun se Jòj Gola. Bato a te sichaje. Yo sichaje e sisi, gen anviwon 200 gomè moun ki mouri nan bato a. E sisi, m asiste, paske m fè anviwon 3 zèd tan, mwen ak madanm mwen ak dam nan sou dlo a. N ap asiste moun chak fwa ki ale nan kot fè a, pandan ke y ap pwoche, lanm lanmè a al frape nan kot fè a ke moun nan mouri. Oubyen moun nan pa gen rezistans ke moun nan mouri. Sèke nou ap asiste moun k ap mouri devan nou, k ap trepase devan nou. Mwen di. E menm lè nou pat prezan nou wè son moun ki pase anpil traka pou leve sou tè. Madam, fon ti pale avèk nou, kòman sa a te fini? Se enpe difisil, map salye Jean Monard ki se yon zanmi de longue date e m espere ke bon aprè l wè kiyès e mwen se Marie Lucienne, mwen te nan bato a efektivman, mwen sòti Ansapit, depi lè nou sòti Ansapit lan nou te gen enpresyon ke bato an pral chavire. Lè nou rive m tap fon ti dòmi m reve yon ti bebe m genyen kap kriye. kap di papa sovel lap vomi san mwen mwen leve marim mwen dil menm reve bebe an kap kriye kap di sovel ann genlè gen yon bagay ki pral rive li di siman bato an pral chavire li rele kapitèn nan li di kapitèn nan men madanm mwen fèt fon rèv la jete yon pe chaj nan bato an li kapitèn nan di se sentandre lap sèvi sentandre li pral jwenn machann yo reponn yo di peso a chè yachte machandiz yo yo paka jetel yo pa jete machandiz yo. Mari m, li menm li te vin prepare l a levidans. Li wètre pantalon sou li, li pran yon kouvèti bokit li ban m kenbe, m te gen yon fiyèl mwen avè m, li ba l kenbe yon kouvèti bokit tou, li deplase pou l al pran yon galon pou l pote pou nou. Letan pou l pote galon an pou nou an bato an gentan chavire. Nou nou jwenn dwoum ki te gen gaz, nou kenbe yo, gras a Dye, nou nou nou siviv. Men se pa se pa tout moun men sa fè. E anplis, machann yo mechan, men pa gen peyi k ap fèt. Semana inexistant. Nòmalman bato a pat sipoze kite pò lan menm avèk charj yo 100 moun. Broh li li pote kantite charj lan li te gen pou pi piti 450 sak kiban. Lè nap di pou yo jete machandiz yo, lè yo resi dakò pou yo ta jete 2 3 sak siman, bato a vin panche epi dlo vin plenn. Donk. Kòmsi pa gen anyen, leta pa gen pouvwa de kontwòl sou anyen, anyen, anyen, anyen. Siman yo te la, te gen galon gaz ki te la, yon kantite endenonbrab plis lòt machandiz ke yo te mete. Sa k fè. Alò, yon moun ka rive tankou ou menm, e poukisa ou te asepte rete nan bato a? M pa t aksepte rete nan bato an paske m te konnen l t apral koule men pa kont lè mwen di mèt bato a ke bato a two chaje li te pwouve m ke l ap dechaje l. Dayè devan m li wetire ti sak ki te gen pwa ladan yo ki te lou anpil. Li di m pa enkyete w madam nan n ap dechaje bato a n ap wetire n ap wetire. Mwen vin pèdi kontwòl lan se kòmsi lè l di m l ap dechaje l m wè l ap dechaje l vrèman. M vin wetire zye m sou li men m gen enpresyon aprè ti sak pwa li pa wetire lòt machandiz ankò. Vwala jan Mona se de moun e se yon madanm avèk tout mari li. Se moun ki te nan bato a k ap esplike nou. Se yon bato ki te vrèman chaje, ki te gen siman ladan l, te gen gaz ladan l epi te gen lòt pwodui. Enben vwala e se sitiyasyon sa ki lakòz bato a li koule e anpil moun mouri. E de moun sa yo ki pale avèk nou yo di parapò a kantite moun ki te nan bato a e kantite moun yo deja rekipere enben yo panse pa gen plis ke Anviwon 200 moun ki ta ka mouri selon sa yo di. Men, nan sa nou wè, alòs nan sa responsab Simana yo konfime nou, paske nou pa wè tout kadav yo, paske gen de kadav nou di ou, enben fanmi yo gentan pran yo paske pa genyen jij de pè pou fè konsta, men nan sa nou wè, nou konstate vrèman genyen kadav e se 8 moun yo rekipere, men gen 20 moun ki soti e ki se reskape e gen lòt 5 moun selon Simana yo ta di yo deja dekouvri kadav yo. Men pou 2 moun sa yo ki te nan bato a ki se 2 reskape yo fè kwè e pou kantite moun ki te nan bato a avèk machandiz enben yo estime ta gen plis pase 200 moun ki ta pèdi lavi yo an atandan gon bilan ki kapab pwouve enben kantite moun ki rive mouri nan bato sa. Antouka on va vous laisser avec yon video de barbecue sa dure environ 4 minutes mais qu'est-ce qu'il dit à travers cette vidéo paske se pandan nap fè emisyon an Et puis notre ami notre collaborateur Claudy li voye video sa pou nou an nou tande et gade a la fwa kisa li di. Machann dwòg. Ann mele moun isi. Mele moun isi ap rele nou antreprenè. Kòm vagabon isi. Lajan fè yo dans. Fon ti soufri. Fon soufri. Nou menm nou kenbe pozisyon nou. Nou kenbe pozisyon nou ki se. E ke moun sa yo. Yo pa kapab pran tout richès peyi a pou yo kenbe nan men yo. Gade moun ap bay manti e e e e e e e e m te voye mande e e e ui me sa bay manti m te voye mande l e 500 mil dola l di sa nan yon jounal nan Washington Post m te voye mande l m mande l 500 mil dola pou m kite l fonksyone. Ban m ak ki moun m te pale m te mande w kòb sa. Ki lè m te mande w kòb sa? Ou konprann mwen? Nan ki reyinyon m te mande w kòb sa? Machann dwòg. An m tande moun isi. M tande moun isi ap rele nou antreprenè. Kòm vagabon isi, lajan fè yo danse. Lajan pa fè moun danse. Mwen menm lajan pa ka fè m danse. E moun mwen ye. Lajan pa fè m danse. Kòm lajan fè chyen an Ayiti danse. Chyen depi an Ayiti lajan fè yo danse. Esak fè w ka betize sou moun yap rele w antreprenè. Vakabon tankou w, vakabon tankou Dimitri Vob. Nou gen 2 avantaj sou mwen. 2 pi gwo avantaj mwen gen yo sou mwen. Premyèman nou wouj, dezyèmman nou gen lajan. Sa vin fè ke ti nèg an Ayiti, ti nèg parèy mwen, e dèyè nou yap mache. Men vakabon tankou w pa ka moun de byen pase m. Vakabon tankou w te sipoze gen avi de rechèch oubyen w te gentan mare w deja. Em bay poukisa pou yo mare fanm ou pou drog. Paske la a nou antre tout bagay, nou antre diri, nou antre suk, nou antre farin, nou antre zam, e nou antre drog. E batay nou anfas ou a fek komanse. Paske an pa pe moun. Nou kon nou gen gwo kob, nou kon kisa ou ka fe. Nou kon nou ka investi kob pou asasine nou. Nou kon nou ka investi kob. Pou fè moun goumen anfas nou. Bèè byen kote mal kalkile gade bwa kale. Nou pala al ekstrèm avè w. Nou menm nan fòs revolisyonè jenèf an fanmi alye manyen yon manyen tout gen avè w. Ou gen lajan w e nòmal. Peye moun fè lòbi pou ou. Peye moun vin di konsa e ke ee nou pa bon. Men ee se nou e ou tou. Nou konnen ou mechan. Nou konnen ou mechan. Nou konnen pou enterè ou pa pe investi pou touye nou. Nou konnen pou enterè ou pa pe mete kòb pou moun goumen anfas nou. Men goun bagay. Nou gen detèminasyon nou menm. Nou gen detèminasyon e nou gen konviksyon. Nou konnen trè byen. Mande m mande w 500 mil dola pou m kite w fonksyone. Al mande lòt milat parèy ou a si l pa t ofri m viza. Si l pa t ofri tout jenèf viza pou nou te kite peyi an. Al mande lòt milat parèy ou a si l pa t ofri nou viza. Li ka bay nou tout viza pou l fè nou kite peyi a nèt. Sa vle di depi yon moun ap denonse nou, depi yon moun ap pale nan ki eta mizerab nou met peyi a, si nou pa fè touye l nou fè l pati. Enben nou menm n ap kanpe la. N ap kanpe goumen. Bon kanpe goumen an. Se swa w fè touye nou, ou konprann mwen, oubyen ou pran konsyans ou chanje peyi a. Pèp ayisyen ankò yon fwa fè yon ti soufri e batay sa k ap fèt la e batay pa nou. Moun ki nan lopital yo. Nou se pitit malere malerèz menm jan avèk nou Nou konprann sa Ti chofè kamyonèt yo Nou konprann pwoblèm nou Fòk nou al chache lavi pou madanm nou ak pitit nou Chofè moto yo Yon ekip jenn gason ki gen ki nan inivèsite Se taksi moto l oblije al fè pou l ka siviv Nou konprann sa Yon ekip jenn fanm Ou konprann sa m di w lan Fòk yo soti pou yo vini vin chache lavi Men jodi a moman an rive tou pou lavi nou chanje Nou pa kapab ap viv jan n ap viv lan Si se sak te pase Honda a pou ki pase Haiti pou nou delivre ke sa rive